Salut tout moun, byenvni sou chanèl Wendy Celestin TV. Kòm nou tout konnen, WhatsApp pral pataje done ansanm avèk Facebook, yon bagay ki gen anpil danje ladan. Mwen konseye nou itilize Telegram pito. Kisa ki Telegram nan? Telegram se yon aplikasyon ki apeprè menm jan avèk WhatsApp, men li diferan. Paske mwen menm mwen wè l pi klasik. Ke WhatsApp. Men pa egzanp, kòm ou konnen ou tap itilize WhatsApp ou pa avan, wap toujou wèl pi bon ke li. Men, lè ou kòmanse pase de twa jou wap itilize Telegram, wap vin plis renmenl ke WhatsApp. Paske nou konnen WhatsApp pral pataje done ansanm avèk Facebook, sa vle di Mwen konsidere WhatsApp pral menm jan ansanm avèk Facebook. Sa k fè sa? Si pa malchans pou ou, w al pataje foto entim ou ansanm avèk swa mennaj oubyen mari w epi done sa ta rive echape li tonbe sou Facebook. Sa vle di ou vann dan lemond. Se sa k fè jodi a mwen vin montre nou ki jan nou kapab telechaje Telegram mete sou telefòn nou. Kòmanse itilize l avan le 8. Fevriye Mwen menm trè byento la m pral retire whatsapp la sou telefòn mwen. Mwen fin envite tout zanmi m yo kòman pou yo telechaje telegram pou yo ka itilize l pito paske whatsapp pral vrèman konplike. Bon tou dabò ou prale sou play store lèw rive sou play store mwen te tou gen non an la wap wèl ekri Telegram konsa pou ekril epi ou klike sou li wap wè nan imaj telegram genyen an wap wè tan se yon ti flèch li ye ki pike sou la men dwat mwen mwen tou deja gen aplikasyon an. Map jis ouvè li. Men ou menm ki pral telechaje aplikasyon sa, lè w fin telechaje aplikasyon an li ap mande w ki peyi wap viv, wap antre nimewo telefòn ou, apre sa yo gen yon kòd yap voye ba ou ki gen 5 chif. Wap antrel lè w fin antrel yap mande pou otorize l sou telefòn nan lè w fin otorize aplikasyon an ou ka resevwa ou ka resevwa apèl ou ka resevwa mesaj wap otorize tout sa yo nèt epi w otorize l avèk telefòn nan tou se yon aplikasyon ki pa tèlman konplike men la w kab gade la mwen genyen 2 moun sèlman sou telegram mwen gentan envite rès zanmi m yo Lèw fin telechajel, se la ou pwale wap antre tout done ou, wap mete non ou konprann. Apre sa, ou kapab ekri nan pati sa, kòm ou konnen menm jan ansanm avèk WhatsApp, ou kapab ekri epi si ou bezwen voye voice ou kapab ale la pou voye voice. Se menm jan avèk WhatsApp mwen menm mwen konsidere l. Men kòm ou konnen lè ou fenk pral itilize l, ou pap tèlman renmen l men ofiramezi wap vin renmen l. Nan ti 3 pwen sa yo anlè a ou kapab ale si ou vle fè apèl apèl nòmal ou apèl videyo ou kapab ale ladan l. La mwen poko ajoute kontak sa. Mwen jis fè bèk. E si tout fwa tou, ou pa ta konprann ki jan pou w telechaje l, ou kapab jis kontakte m epi pou m ka plis ba ou plis enfòmasyon ki jan pou ki jan pou w telechaje l. Bye bye nap rankontre nan yon lòt videyo mwen toujou di nou si tout fwa ou pa konn kijan pou telechajel ou kapab kontaktem kite yon mesaj pou mwen ka montrew kijan ou kapab fè sa kòm mwen menm mwen te gentan genyenl se sak fè mwen prezante nou li konsa. So bye bye nap rankontre nan yon lòt video si w poko fè sa map enterese w fè sa abòne a chanèl la pou lèm lage yon video pou w kapab jwenn li.